Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable porter ba ou yon nouvelle émission. Est-ce que tout bagaille en forme? Nou pa pale an pil nan emisyon sa, paske gen an pil deklarasyon ki fèt, nou imajine nou, Sa ki pase yè, Anel Belizaire frole lamò paske li resevwa plizyè bal epi pandan lanwi ekoute genyen anpil enfòmasyon k ap sikile. Enfòmasyon kòm kwa mezanmi Anel pèdi lavi l. Men ekoute fòk mwen di nou ke se pou la premyè fwa telefòn mwen foul konsa paske y a tèlman de jan ki m apèl, de jan ki anvwa de mesaj pou di èske Anel Belizaire mouri vre? Ekoute m te di nou ke. poze paske depi enfòmasyon an tonbe ebyen nap genyenl. Jiska prezan fòk nou di ke Arnel Belizaire li ap resevwa swen. Men ekoute fòn di ke se dosye a fè polemik wi paske de jan ki ete ami yè ebyen jounen jodi a la m ta kapab di yo vin pi renmi. Kisak pase o jis? Ki moun ki pale? Kiyès ki akize lòt? Ebyen. Jovenel se volè. Jodi a m ta renmen nou di m sa nou ye. Ricard Pierre mande volè parèy ou yo sa nou ye jodi a. Arnel Belizaire di nan non tout moun sa yo nou pral ba nou monnen pyès nou. Kòm nou alèz nan voye touye nan batay peyi n kont tout lòt yo deja. Konn prizon. Bon eksil, jodi a ret lanmò a bout manmòt. E se nou k banm lanmò a, menm pitit pitit nou genyen pou l kondane. Bann vòlè. Randevou kase demen. N ap di vòlè yo e pa pou sa pa kase bout. Didye, n ap desann e demen n ap nan mouda yo. Ke yo ranje yo pou yo voye touye nou. Kòm yo abitye fè l deja e pa pou sa pèp la te goumen. Chofè vire desann. Pase vòlè sa yo nou pa p ba yo legen. Nou di yo. Anel Belizaire tounen chofè vire a dwat wap fè Delma 24 pwolonje e nou pral fè san fil pou nal bèlè poun wè ki nèg ki ka fè erè avè nou vire avanse DJ lage lage lage lage lage. Ebyen la ou ta kapab poze tèt ou kesyon pou di ben se kòm si li te pretann ke gen yon bagay ki pral rive l de mal paske faire une telle déclaration. Se kòm pike ou ovif ògèy sila yo ki anfas ou ke petèt ou pat konnen. Moi je me demande eske Arnel Belizaire te konnen gen moun ki anfas li paske pa bliye m di nou ke nan game nan pa genyen moun ki twò orijinal ok e 2 zan prizon de retou m panse ke ta kapab gen yon ti rekil tou piti paske Tèren an vin trè trè trè pyeje. Ebyen aprè sèt deklarasyon, on la frape, genyen enfòmasyon ki menm fè kwè yo manyen l fò. E madan Dimanche tou, la fam kon avè vi sur la video sa fè kèlke mwa depi ke li te pran abò Ti Youri, ebyen yo manyen li anpil. Ponyèt mwen dejwente paske yo te mete zam nan zòrèy mwen. Retire zam nan nan tèt fi a, m di, m di, kounye a, li, kounye a m ale pou m antre nan yon koridò, kounye a menm kote m pral antre nan koridò a epi yo pwente zam sou mwen. Lè yo pwente zam sou mwen, yo di konsa, fè kaka la, m ap tiye w! Men kounye a la, men, distans tout sa k ap fèt yo, m kòmanse a, men Anèl te gentan pran bal yo. Kounya mwen menm map bat poum chèche kote poum sòti paske map chèche wout poum sòti m vin paka sòti paske nou tout jan ou vire ou nan mitan nèg a zam epi yo mete zam nan zòrèy ou epi mèt Moren m ka diw m pase yon move moman m pase yon move moman paske m pran kout pye nan tèt m pran kout pye nan figi m pran kout bòt m pran kout zam. M pa bezwen di w mwen menm avèk yon lòt demwazèl ki rele Johanne Chérie e vrèman nou pase yon move moman paske pandan maten an sèl sa m tande y ap di lòt demwazèl la kote Kilik kote Kilik lè m di m di mesye si n ap goumen vre nou pa ka tiye nou non e de fi nou ye nou pa ka fè m sa yo di konsa ke nou pa bezwen konn fi sa n te pèdi la. Sa n te pèdi la? Li di, mesye, si Akiyas ou jis nou gen pwoblèm. Li di, oh, se sa menm jan l ou. E kou m ap pran sèlman, lè m fin wè m pran kou, kounye a, menm youn nan mesye yo, sa k rele Gaga a, li pran m, li mete m sou yon moto, li di ala kaka, epi y ap suiv nou a zam, lè m al rekonèt mwen, mwen rekonèt mwen anba fonnazon an. Paske tansyon monte anpil. Wi, ekzakteman. Apre sa fin pase, y a kèlken ki li menm pran Anèl mete l sou yon moto vit kouri avèk li lopital pou kapab al pran swen. Rive nan lopital la, se la enfòmasyon kòmanse sikile kòmkwa Arnel Belizaire ta pèdi lavi l. Men ekoute, il semblerait que se de pwòch d'Arnel ki yo menm fè sikile enfòmasyon sila a nan lespri pou kapab mete nan tèt moun ki atake l yo donk Arnel mouri toutèfini nou pa t ap bezwen fè lide pou w ta ale lopital la pou al acheve l nèt se nan pèspektiv sa a m ta kapab di bwouya t ap kouri ebyen ekoute pou lenstan Arnel ap resevwa swen men pandan Arnel lopital la fò n di ke genyen radyo ki ouvè moun ap pale moun ap akize moun. Dabò pou la premyè deklarasyon fò n di ke e men jis avan nou vini avèk deklarasyon sila a alò y a kèlken jounalis ki li menm genyen yon lòt chapo e nan yon emisyon l ap fè emisyon maten deba sou radyo tele eklè son non se Ezayi Seza ebyen chak madi gen yon ribrik ougan k ap pale ebyen l te di li wè yon move sinyal. Sou Arnel se komsi gon etoile de malheur ki file sou non Arnel Belizaire. Regarde. Kote gason m anel a se depite. Anel belizè oh sa genyen sa genyen pou anel sak pase anel belizè Kilik a parle! Que dit Kilik? Bon nou te soti e kafou rezistans nou tap monte nou tap denonse enjerans nèg yo e nou tap denonse enjerans Ariel, Elbe, SDP nou tap denonse enjerans yo poun di jodi a nou menm lèn tap batay kont Jovenel Moïse se pat yon pwoblèm pèsonèl nou te gen avk Jovenel Moïse jodi a si sistèm nan janl ye a e fòk nou batay, fòk nou avanse pou nou toujou denonse vagabon, pou nou denonse vòlò. E sa rive, nou soti Kafou Rezistans nou moute Petyonvil, lè nou rive lè nou rive sou Nazon nou antre Silvyo Katò, nou antre Silvyo Katò e m ap di w yon bagay, se pa sèl Anèl ki pran bal, gen moun nèg yo koupe tèt yo, gen moun nèg yo tiye. Oh ki sa pase aswè la? Ah bien sûr depi 26 heures depi lè nèg yo tire sou Anel e Anel pran 4 bal nèg yo bat Anel anpil nèg yo di Anel se je nèf Anel pa gen dwa antre Bèlè e nou konnen mwen menm ipokrizi ki andedan sosyete a fòk nou devwale l ofur a mezi paske Lè Nou konnen yo toujou ap di se leta ayisyen se jovenel moïse François ki te se jovenel moïse ki te boss G9 e nou konnen anyen pa janm di ke se svp tou li menm ki te ki te boss G-pep jodi a se aksyon ki fèt la se G-pep ki fèl nou konnen trè byen e nèg G-pep yo ouvè bal sou Anel Belizaire yo bat Anel Belizaire mwen m kanpe map gade nèg kap mande pou mwen Map gade nèg kap kesyone m. Mwen menm poum byen di w, m gade nèg yo mwen ri yo, gen nan nèg yo se Anel Belizaire ki batay pou libere yo nan prizon. Se mèt Caleb ki goumen pou lage yo nan prizon. M kanpe map gade nèg kap mande kot kilik la? Kot kilik la? Men nou konnen Sentizidò egziste, Goloa yo egziste, Bonjou Nanzèl la egziste e manman m ap priye anpil, papa m ap priye anpil e m toujou di yo sa. Anyen pa ka fè nou pè, batay pèp la pap kanpe, e jodi a nèg yo mete yo nan yon pozisyon pou yo fè nou konprann, e m ap di w Guerrier, si sa nèg yo fè a se pou yo fè nou pran zam, n ap di yo nou p ap pran zam, men n ap kenbe batay pèp la, fòk Ayiti chanje, fòk nou soti nan sa n ye a, jodi a n ap tann frè a li menm Li rale yon souf paske jiska mentnan se pati nou pral chwazi an pou nou pati avèl ok nou pral pwograme pou nou nap pwograme la nou gentan fè apèl pou nou voye fè a mexique se tann nap tann avyon an ateri epi pou nou pran vòl avèk fè a pou nou retirel ayiti se sur e fè a prale men nou menm nap kontinye kenbe batay la nap di tout oditè radyo mega yo. Jiska mentnan bèl espwa. Jiska mentnan bèl espwa paske frè a li menm li gen yon stock de tèks sib la e ki ap akonpanye l pou ale Meksik. N ap di sdp mèsi, n ap di Ariel Henry mèsi, n ap di minis sante piblik la mèsi, n ap di pouvwa an plas la la mèsi e kenbe la pa Bon men lage. Kilik Kilik di nou di nou di nou se nan ki zòn egzakteman sa rive se platon bèlè zòn san fil? Zòn san fil. Se sa, san fil. Zòn san fil rantre Maya. Rantre Maya, ok, ok. Wè, paske nan nou sòti Silvo Katò, nou sòti Silvo Katò, n ap rantre pou nou tonbe, pou nou tonbe 18, epi nèg yo fè atis. Alò, Guy Henry, Kilix di yon bagay ki ekstrèmman enpòtan, li di, Mesye je pèp yo, se sa w di Kilix? Se André Michel, se sa, se PSDP ki di sa? Se sa w vle di? Ban m reponn pou nou. Tout lè batay t ap fèt, nou konnen l. Jodi an, gen bagay ki t ap kache, ki t ap bouyi. E kòman w ka konprann? E yo te toujou ap di jenès se sesi k ap dirije, se sesi k ap ede yo. Men, je pèp li menm, se anba tè yo te konn pran bal yo, se anba tè yo te konn jwenn lajan pou y achte bal yo. Kòm se menm moun sa yo k ap dirije je pèp, se jodi an, Ariel Henry, se li menm ki nan tèt je pèp, menm jan Rosny la. Menm jan André Michel, menm jan Nonel Cassy, menm jan Marjorie Michel, menm jan tout sdp an jeneral, Ricard Pierre. Bon, jodi a yo voye ti Ranel Belizaire. Mwen menm m te prezan, m ap di yo, byen konte mal kalkile. E si m pa t bandi sou latè, Guerrier, depi lè m sot nan prizon, m konn tande w konn ap di yon bagay lè m te nan prizon, ou konn di depi yo met tèt avè w, ou wè bò penitansye w prale. Gon jan pou fè volise touye w. Mwen sim tap bandi guerrier lèm sot nan prizon la m tap bandi m tap monte nèg isi sak rele bandi men granmoun mwen te voyem lekòl kondisip mwen yo moun lagonav yo prè nan mwen m pap janm bandi nan vim menm tan an tou nèg isi toutotan nou pa fouye fon poun kraze sistèm sa ki gen la sistèm vagabondaj sa sistèm mafya sa ki gen la toutotan nou pa fouye fon poun krazel m ta an tou mwen m met kansonm nan kay mwen. Nap anel belizè lopital, ti lik sou beton an, nap aranje nou, sen mak akayè gonayiv tout kote sa yo gentan mobilize, nou pral konn sa nap fè, pou nou remèt Ariel nan. Kiki lik vrèman dènyè kesyon anvan n ale vrèman dènyè kesyon anvan n ale eske se volontèman nèg yo fiziye anel kòmsi eske lide se te pou touye misye. Guerrier banm di w bagay se pat volontèman gen de kesyon nèg yo poze anel ou timoun ki sou fek anel ou timoun. Yon ti moun leve men li blaw nan figi anel. Lèl fin fè sa, moun ki pou tiyel la parèt li bay anel premye bal la. E anel gen moun lap di mesye nou pa bezwen fè moun sa yo anyen moun yo nan manifestasyon yo yo militan yo ye. Anel ap tout san fwal sou li. Mwen m gwo kamarad Ou menm jere tout bagay e vin di Renal Courtois mèsi paske m te wè Renal Courtois ak mayo a bar la e on kagoul ble nan front li. Non men si li kagoule ki li kijan w fè konn se li? Grand frère, je connais mon ami, nou pase preske nou pase preske 6 a 7 mwa anndan prizon penitansye nasyonal. M paka pa konnen nan group la. Ou di te wè ak mayo aba aba kisa. Yon mayo aba nwa e blan. Ah yon mayo aba se pa yon bèje ABA ok Gè bay lòt kesyon. Non men ki li k di yo poze 2 kesyon ki kesyon yo poze anel. Premye kesyon an yo di anel sa w gen yon bat bouda w konsa epi ti souflete anel blaw mwen m kanpe dèyè an wi map gade epi dezyèm kesyon an yo di ou menm ak kilik bat bounda w twòp. Ok epi nèg kap bay anèl bal la bay anèl 5 bal nan ki pati nan kòl youn pran anèl nan pati kèl Radio mega. 3 pranl nan senti youn pranl nan ponyèt. La, Kilik pwente du dwa yon sèten de Koutwa. Koutwa ki te nan prizon ansanm avèk yo. Écoutez, quand on fait une déclaration concernant une personne, la pèsòn an kesyon ebyen li gen yon dwa de repons e sa oblije e koutwa rele nan emisyon an li menm pou kapab dedwane tèt li de responsabilite sa yo mete sou do l. Non site kòm moun ki ta patisipe nan tire Anèl. Genyen kilik ki di ke yo te remake-w avèk yon kagoul ble, e Babas sot konfime sa kilik te di a. Ki sa w konnen de sa kap di yo, Renald Courtois? M panse sa kap di yo a, sa kilik ap fè a li konnen l, e l konnen l trè mechan tou avèk sa. Ehe. Ou reprann sa w sot di a la. Mwen di w konsa. Gen bagay m pa t ap janm kosone, dayè m pa konn anyen anyen nan sa k fèt la. Epi yèswa m monte lakay mwen. Jodi a mwen menm lari m pa fè l. Ki sa w panse ki ta alabaz tout deklarasyon sa yo Ki lig Babas ap fè kont ou la? Bon ann di ann di petèt nèg yo pa konn sa yap fè a mwen m pa konnen l sa se sa se sa se sekrè. 92 pwen 7 banm kite w chache l ann kite l chache pou n ka tande tou n ap pral poze l kesyon Estelle pou se kesyon repons paske se nou menm se radyo n ap fè depi non site. Ou gen posibilite pou rele pou reponn. Dwa de repons. Men m di w gen de moun yo site non l depi nan ka asasina ou sèl moun nan gen dwa sa. Men kesyon politik gen de moun ki pap pale la. Ou dakò avè m? Yeah men kesyon dwa de repons se nòmal moun nan gen dwa. Ou gen tan bon Koutwa? tap fon ti bat bouch avè nou nan kad dosye Anel Belizè la. Renald Courtois, n ap fè kontak avè w la sou 31 12 01 12 la. N ap fè kontak rapidman avè w sou 31 12. Wi, Gary Philemon, n ap fè kontak a Gary Philemon tou. Gade se dichaj m sa ye Non fò nou pèmèt li fin pale tou Mse non site pa de moun ou sèl Mse fin fè pwen pal la E pi pou nou kontinye avanse nan seri Renal Koutwa ou ka rele m sou 31 12 01 12 la E si m sot rele ou la te fò nou sanble dichaj m pa konnen Chache yon lòt telefòn rele oubyen rele Kerby sou yon lòt telefòn paske pam nan moun yo ap kraze la avèk apèl la moun yo ap kraze pam nan avèk apèl e nap di oditè yo nou poko ap pran apèl se 2 konsène kap pale nan kesyon sa alo e se koutwa ok rete la an ale Kerby wi wi wi koutwa an avanse. Wi frèm. Ehe. Koutwa, ou ap pral rekòmanse pou nou konnen kominikasyon te kanpe. Ou tande m? Ou tande kesyon m nan? Yes, m la, m la. Re- Rekòmanse Mwen te pou kòmanse peyi a. pou nou, paske kominikasyon te fon ti koupe. Eske eske Koutwa te gon pwoblèm pèsonèl avèk Arnel Belizaire? Eske l gon pwoblèm pèsonèl avèk Kilik e Babas ki fè yo pote deklarasyon sa a kont ou? Mwen m pa konnen m gen relem pèsonèl ni avèk Anel Belizaire ki se yon gran frè, zanmi m frè m, ni ansanm avèk Nicky Luc ni Babak. Donk sa vle di ke ou voye je te byen lwen tout deklarasyon kap fèt kont ou la, kòm kwa ou te gen yon kagoul ble nan figi w nan moman ke yo tap tire sou Anel. Frè mwen Nicky Luc konnen sa lap fè a, Nicky Luc ni Babak. Bagay yo anpil antouka, bagay yo anpil Si n ka kwè ansyen polisye sa a ki te fè deklarasyon sa a byen lontan pandan li te ann Ayiti, avan l travèse swa al Kanada ou Etazini, ebyen l te di ke fòk Arnel Belizaire li menm li veye kò l. Polisye sa a papa, misye fè anpil prediksyon wi sou Ayiti. 16 nap konnen an 2021 rive 2022 pa yon ane kap dous pou Ayiti. Wè Arnel Belizaire, yo pral dèyè lage l lavèy eleksyon? Humm. E pou misye bat pou yo pa tuyel. Nou pa konn sak li. Nou la pou nou jwenn yon ti lapè jis lè eleksyon pwòch. Paske nèg yo pral dèyè fè kapital politik yo. Mwen map pri Bondye pou m gentan ale kite peyi an. Ay madanm mwen ansent 2 mwa m pap vin mouri pou la patri baz. Paske mwen tout bagay yo an pwòch. Gen bagay si m pale yo la m ka. Kounya la nou pral wè yon duel. Polemik, tande byen, polemik lan n ap plis klase l sou plan politik. Hey tèt chaje wi la! Genyen Edmond Beauzile Supplice ki a twite pou di ayè Giovanni Aaa mete dife nan baryè pati Fusion. Jodi a Anel Belizaire ak yon sèten Kilik sèmante y ap boule pati a. M panse nou te kite stad barbari yo, tout moun libelibè pou fè chwa politik yo. Nan Fusion, nou pa konn fè krim. Se nan dyalektik nou kwè. Se lajistis ki pou regle koze sa. A sa se yon twit pou akize Arnel Belizaire e Kilix Semelus men se just avan Arnel pran frap sila. Ebyen tout swit y a lansyen senatè Youri Latortue ki li menm twite pou reponn Edmond. Il a byen presize an mansyonan le non d'Edmond Beauzile Supplice, Abi sou bannann mi se travay dan pouri. Ou kriye pou baryè w yo ta flanbe, Giovanni kriye chak jou pou ti blan tatou ki mouri ak yon bal nan bouch Pandan fizyon lage Dirpod, Alzheimer fè w bliye prizonye politik yo tou. Men, sa pa ba w dwa krache sou militan ki gen etik pase w. Ekoute, pou Youri Latortue, lè militan politik yo gen etik ke Edmonde Supplice Beauzile. Mezanmi, bagay la rèd wi la. Bagay la vrèman rèd. Ekoute, batay la li menm l ap rapousib, puiske nou ta kapab di Arnel Belizaire li toujou byen mal. Men, gen anpil politik k ap fèt dèyè. Nou gen anpil lòt deklarasyon nou kapab vini avèk yo anpe pli ta nan pwochen emisyon ke n ap fè. Men fò n di ke, ebyen, bagay la parèt trè kòse nan peyi Dayiti. Vou ki fèt de la politik. Men petèt an Ayiti on fè pa de la politik, petèt la politikayri. Ebyen, anpil prekosyon, paske jan m toujou di nan sa game nan pa gen orijinal. Jounen jodi a la a, sa k pase Anel la, e divizyon politik lan montre vrèman, ebyen sanble pa gen moun ki ap travay pou enterè peyi sa a. Sanble chak moun ap defann enterè pèsonèl yo, petèt ki kapab fè yon ti gwoupiskil epi pou kapab defann yon enterè. Men. Cette histoire de Haïti pour dire que ben nap defann enterè d'Haïti sanble nou lwen de yon perspektiv konsa sinon les gens qui disent qu'ils défendent d'Haïti se ta kapab yon pretèks en tout cas sa k rive a li pèmèt ke gen anpil leson politik ki tire li pèmèt ke anpil moun wè Peyi sa a lap kontinye make pa sou plas. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine! Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak paj RL lan epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la prochèn.